Frantz Elbé, Ariel Henry se 2 pèsonaj nan peyi a ki plis kritike nan moman kote n ap pale a la aprè dram ki fin pase nan Lyankou a mete yo toutouni e sa ou tande a Frantz ka pèdi djòb li e Ariel popilasyon an mande voye l ale e se gras ak ameriken ki kenbe l la e jounen jodi a la Ariel ta dwe nan maron. Bonjou bonswa tout moun gen plezi poum enfòme n jodi a se 31 janvye 2023 pa bliye ou konekte pi gwo rezo a Sofia TV 83 nou pral fè yon kout pye nan pènye pa rapò a sa kap pase a depi semèn pase a chèf gang tòsèl la te anonse l e jodi a vitelòm gen konbyen jou lap frape aprè l fin kraze komisarya a li mache pran rive kote l pata dwe rive kraze brize. El anonse jou kap vini yo pral pi grav si tout fwa popilasyon an ak lapolis pa ta kanpe, sa kap vini yo se manman pitit pap ka kenbe paske Vitelòm deside poul touche jan yo dwel la. Yo site non plizyè moun ki ta dwe vin ranplase Elbe nan tèt lapolis tankou yo vle tounen ak Normil Rameau, yo vle pran Michel-Ange Déon etc men sepandan anpil nèg nan pwoblèm Yo poko ka konnen kiyès ki pral vin kenbe epi gwo goumen ak gang yo nan moman n ap pale a. Men pou lenstan gen anpil bandi k ap taye banda, ekip Vitelhomme lan ranfòse, sa w tande a moun Tòsèl, Laboul ak lòt zòn anvwazinant yo nan pwoblèm, Vitelhomme frape e l bay lapolis defi, pèsòn moun p ap ka kanpe anba woulo konpresè chèf gang Tòsèl la. Medam mesye sou chanèl paw la an nou antre tout ak plis enfòmasyon koze yo anpil e la sosyete ou pral sezi tande nan ki kontèks kijan bandi anplwaye e kisa vitelòm ap mennen tou e la polis deja kraze swit ak dènye dram kap travèse yo nan moman sa si ou poko fè sa rejwenn ekip sa konekte ansanm avè nou nap kontinye enfòmew e nap pote nouvèl la pou ou nan bon jan ti mamit san grate dèt. Peyi a bay kè sote tout bon wi. E koute! Kout bal fè mikalaw nan pènye lè sa. M vin la m ap bay enfòmasyon, m ap tire alèt etc. Ki sa k pase? Nèg yo pran trelè siman an, nèg yo ap monte avè l anlè a sou pènye. A lepòk te gen lepap ki te pwisan ki t ap kòmande sou Basen Jeneral ki se youn nan pi gwo chèf kidnaping ki genyen lotbò a. Misye tonbe, erezman pou peyi a misye tonbe anba bal. Ou konn sa k pase la nan imaj sa a? Lè nèg yo pete bal sou lapolis Okenn reyaksyon apwopriye. Lè trelè a rive la l pa ka kontinye paske l twò long li pa ka kase koub la. Vitelòm deplase ekip li. Tande wi peyi a pou m montre n pouvwa misye genyen wi. L al chèche ti bakolodè sa a pou l vin fè wout pou l ka ale ak trelè a. Èske nou pa konprann sa m ap di la? M konnen nèg yo te pwisan wi paske lè yo tap fè anpil dega pa bliye m tap montre nou yon pakèt chèf gang e m pral montre n kèk ladan yo toujou talè jenn ti gason k ak zam nan men kap fè dega nan tòsèl kap fè dega nan pènye anlè a imaj sa pral bon m kè sote poukisa. Kisa k te pase lè sa? Imaj la pa twò lizib. Paske nèg mawon an, pou l te jwenn imaj sa, l pa t yon bagay fasil. Tande byen. Kout bal fè mikalaw nan pènye. Gen yon fanmi lotbò a, nèg yo depatcha nèt fanmi sa a menm. M kwè fanmi Kolibri, m pa fin sonje. Nèg yo depatcha l nèt. Se kòmkwa yo gen pwoblèm ak fanmi yo. Kidnape, piye bagay, kraze, boule, vòlò, tout bagay. Nèg yo desann nan Pènye, nèg yo al kidnape kamyon sa a ki se yon trelè siman. Paske nèg yo tout sa yo ap konstwi lotbò a e m pral montre n kèk kay e se replik sa a misye bay ak lapolis ke l te di ke l ap frape. Se sèl nèg ki pa janm bay manti. Avan l atake lapolis li di yo ke l pral frape e yo pa ka frennen l. Ayayay se misye m sonje ke lè lapolis te fon kout filè preske bò anbasad amerikèn nan yo te jwenn yon paspò nan machin nan se te paspò misye. rezo sosyal yo omwen si lapolis paka pran yo men lè on moun on moun nan dyaspora omwen sil wè yo yo a sonje ke TT te pale de nèg sa yo sou ekran la sosyete eben ekoute se an majorite nèg sa yo men towo sa wè kaka san jòn nan misye se Yveltan Celestin. Se misye yo rele ti zo a. Misye se kouzen vitelòm. Misye fè yon pakèt tan li pat janm vle antre nan gang vitelòm nan. Sepandan misye te toujou gen ekip pa l sou blòk swason lotbò a. M pa konn sa k rive misye ta sanble misye wè bagay yo yon ti kras melanje. Misye ofisyèlman entegre gang vitelòm nan. Tizo. Alòske misye soti nan yon fanmi ki. Misye gen anpil fanmi ki petèt pa melanje ak bagay sa yo. Misye gen fanmi l. E misye gen fanmi l la nan Nouyòk la la. Bon. Afè respè l se pa enpòtan. Sepandan, se pa nèg ki mele nan bagay sa yo. Men misye ofisyèlman. Misye gen dwa swiv la. Li gen dwa ap swiv emisyon an la petèt. Emisyon peyi a anyway. Sa e misye yo t rele tizo a ebyen se misye kap bay tout danje sa avan yè se misye layite yo tout te atè a pete bal jan nap gade la sou ekran la sosyete lòt towo sa nò nò misye ale l menm nèg vitelò nèg 400 mawozo manje misye se misye yo te manje a plis pase 400 mil dola ke l ta pral peye katouch ak zam sou fwontyè la an repiblik dominikèn. La sosyete ekoute, kisa n vle m fè ankò? M fè pa, m jwe patisyon pa m nan deja. Eben ekoute, se nèg sa yo m sot montre n la a, an repons ak Polis Nasyonal Dayiti ki debake Pènye, men rezilta a. Ou menm ki soti Pènye, men komisarya ke w te konnen, ki te konstwi tou pa lontan, ki nogire, etsetera, men sa Vitelòm ak kèk nèg sa yo m sot montre n la a, men sa yo fè komisarya a. Nèg yo nan Primati la yo reyini, kounye a y ap planifye kiyès ki te ka vin ranplase Elbe. Bon, premye non nèg nèg yo site se Ramo Nòmil. Nou sou blòf, mesye. Ramo Nòmil se nèg ki plis konteste kòm DG nan tèt polis la, kòm DG pnh, wi. Ou pat konn pati sa? Se pa paske misye kowonpi non, okontrè se paske misye pa yon rasanblè, misye pa gen lidèchip. Misye son bon teknisyen li ye, li pa nan vòlò, Rameau Normil. Misye pa nan koripsyon. Enfo, ankèt mwen mennen, misye pa yon nèg vrèman k nan koripsyon. Misye son bon teknisyen li ye, men misye pa gen kapasite pou l mennen polis la kòm direktè jeneral. Bon kounya premye nèg ki vin nan lespri w se Ramon Normil wap kraze polis la pi plis manje kounya bon bon m di nou ti bagay polis la kraze lontan kòman w imajine kòmsi polis la tèlman pa gen moun alòske gen wi men son kestyon de klan polis la tèlman pa gen moun Léon Charles aprè Ramon Normil paske atansyon se sou Ramon Normil kestyon 509 fantom nan kòmanse nap vin sou li talè. Se sou misye wi bagay sa komanse e avek Leon Charles kounya polis la vin depatcha net polisye ap tire sou polisye nou sonje bagay sa yo ebyen on neg depi le Leon Charles retounen la m di eyy nou pran kou m di n pran kou paske koman w imajine on neg ki pase anviron 15 an li pa nan polis la anko. Anplis ke l pa nan polis lan, misye al pou yon djòb politik paske se nan OEA li ye. Sa di misye ap jere yon djòb otman politik. Aprè 15 an dabsans, tèlman pa gen moun nan polis lan, nou rele misye vin la. Epi tout kòmsi o kòmandman polis lan, komisè, enspektè, IIG, tout komisè, enspektè, tout nèg nèt, kad nan lapolis, yo aksepte misye vin la kòm chèf yo. Bon pa wè son betizè. Son pakèt betizè nou yon pakèt ransè nou ye wi. Depi lè sa n kraze polis la plat wi. Kounye a kisa misye bay kòm rezilta epi m wè l vin ayiti lè lap mache yo pa fè l anyen non. Kisa misye bay kòm rezilta 1 se sou Leon Charles gon pakèt polisye kadre ki asasine ki tiye par bal par des individus armes sou Leon Charles. Pami yo des agents de swat. Swat wi! Kò sa e pa kò ou wè fasil non. Se sou Léon Charles mwen m wè m wè swat ap drive. Sou Léon Charles m wè bagay sa wi. Ou wè swat se yon kò kòmsi ou ka ap chèche pou konn kiyès ki yon swat ou pa konnen non. Ou pa konn bagay konsa non. Ebyen sou Léon Charles ou wè ajan swat k ap drive nan fatra, nan lari. e sou Léon Charles. Kisa misye bay kòm rezilta? Katastwòf nan Vilaj de Dye. Olye misye al ranje l pou l rekipere kadav polisye yo, misye aranje l pito l peye pou l rekipere materyèl ke Izo te pran anba a. E pou misye te fè sa, li fè l de konsè ak chèf gang Baz Pilat la, Ze. Epi polisye yo konn sa wi. Okontrè gon pakèt polisye humm ki akonpanye misye vre kal anba kal fè sinema avèl kal monte fim avèl anba pretèkstan ke lal rekipere materyèl ki te abandone alòske se se ze ki kowòdone pou nèg yo remèt materyèl la plis lajan ki bay sa fè 1. Se sou Léon Charles la a wi. Bon misye menm menm l antre nan listwa pi grav wi, yo konvoke l plizyè fwa la konn poukisa? Paske se sou li on prezidan asasine anndan lakay li. Se sou li e gen anpil detay ki t ap pale kòm kwa youn nan dènye moun ke prezidan rele se te misye byen avan son asasina. Epiw wè yo kite misye la pou len kounya avèm wèl chita byen trankil kounya li se reprezantann nan OEA epi tout moun akseptel kòmsi se nòmal se la règle kòman poun vle pou polis la pa kraze enben mesye nou epi wap gen yon pakèt polisye kap fè raga nan lari ap fè makak bon nou te dakò Léon Charles retounen la nou dakò Léon Charles retounen misye kraze polis la plat. Sa vle di kisa? Kounye a sa k rive? Vin genyen la on palanpil e bagay sa l poko ap rete? Paske majorite nèg ki fè pati de ho kòmandman polis la tout se militè. Yo tout se militè. Dayè avan yè bakòp ki tire sou manifestan yo kote gen 2 moun ki blese par bal se pat la polisye yo te ye ki te nan bakòp Ariel Henry se nèg FADH yo te ye. Konprann sa map pale la. Kounya sak pase? Yo vin estime Frantz Elbe pa kapab? Men kiyès ki kapab? Kiyès ki kapab? Kounya se chèche nan polis la kiyès ou wè n kapab? Dayè jeneralman nèg ki pa vin DG a li souvan vin fè yon ti tan fòmasyon a Washington. Depi yon nèg pa egzanp pase nan dcpa epi ou tande kote l ye l al Washington. E atansyon! Tounenl retounen pa sezi si w tande l vin direktè jeneral polis la. Kounya manke kad sa yo. Gon pakèt la t gen soupson sou do yo. Gen anpil ke yo ta rele wi men ki pa fin twò klè. Ki gen ti kesyon ke yo ta sipoze reponn. E pa bliye kiyès ki bòs polis lan? Se son Lèzetazini. le Canada se yo menm ki patron polis nou an malerezman m di n sa deja Canada bay fòmasyon etazini ekipe polis nou an men son wont tou wi son wont tou wi antouka ann rete la eben pandan Ariel Henry ap fè demach oubyen ap fè konsiltasyon a lòt manb gen kout dwèt kap fèt gen tripotay kap bat tou kap bay pou ranplase yon seri de moun yon seri de kad. Yo vle ranplase Frantz Elbe. Men banm di nou yon ti bagay onètman. Menm si yo te chanje 10.000 direktè jeneral, pwoblèm nan ap rete an antye. Tande byen sa m pral di n la, menm si yo te chanje 10.000 direktè jeneral, pwoblèm nan ap rete an antye. Paske pwoblèm nan, se vre ke kapab toujou gon nèg ki nan tèt polis la ki manke dimansyon, ki manke teknikman misye pa fin kòrèk, sa ka rive. Men pwoblèm nan se pa fòseman DG a li ye. Kòman w imajine yon tè dlo sal epi w vle pouse anba dlo a ki pwòp? M pa konprann. Bon tèt dlo a sal pa vre? Epi kounya w vle se anba a nan dlo a k pou w pwòp? Ebon w pa fin byen nan tèt ou, ou pa fin bon moun non plis. Ou pa fin bon moun. Sa vle di ke se vre chèf polis la gen ti pwoblèm pa l, gen fay pa l, men chanje l mete yon lòt DG se pa sa k pral solisyone pwoblèm nan. Pwoblèm nan ap rete an antye paske se tout sistèm nan t pouri, t pa bon. Kòman pou gen yon polis, kiyès ki prezidan? CSPN se Ariel Henry. Kiyès ki Ariel Henry? On nonm non l site kòm nèg ki ta gen rapò ak on endividi nan asasina on prezidan de la repiblik. M pa fin konprann. M pa konprann. Bon, mwen m pa konprann ditou. Bon, avan, finalman, pa egzanp, yo wete Litz Quitel la a, finalman, se dosye kestyon bay Kanada, Etazini. Men, li t kitel, dat li te la kòm Minister Interieur. Alò pou gon polis, on nèg non l site nan kestyon kidnapping, e se dosye sa a ki ki vin met on on andikap nan lavi misye? Epi se li menm kap bay polis la kòmand. Se l menm kap pase DG lòd. Em tap tande zan kman mouche rele neg papal te konn ap krache zong moun nan kmanl rele de neg ki di toujou ap jourem nan gonzague de misye te minis misye di w ke neg sa yo e se e egzekitan yo ye ils sont des exécutants m tap tande misye sa di ke tout bagay planifye menl selman bay chef polis la lod pou egzekite lod yo. Sa di, lè w gen kalite moun sa yo nan tèt yon administrasyon, kounye a w pral atann rezilta. Ki rezilta? Ki bò? Ki kote? Fò n pa fè sa. Sa di, se yon pakèt ransè, betizè k ap pase pèp la nan betiz, n ap pase sosyete a nan tenten, epi n panse se afè n ap fè. Non! Menm si n chanje Frantz Elbé, nou ranplase l pa nenpòt lòt direktè jeneral. Aprè 3 mwa n ap mande pou n chanje l ankò. Paske pwoblèm nan se pa kestyon chanje direktè jeneral, s on kestyon chanje tout sistèm nan ki pouri nèt. Alò kounye a ou chanje chèf polis, kiyès ki nan tèt li ankò, Ariel Henry? Bon banm di nou yon ti bagay Bon banm di nou yon bagay Avanm rive la Banm di nou yon pawòl Daprè nou Ariel Henry ekip sat la Pa egzanp Nou wè moun sa yo sou fè yon bagay ak peyi a Bon jan pouvwa dous mesye Nèg yo di yon tranzisyon yo monte yon konsèy sesi sela tranzisyon Dayè ou pa menm konn pou konbyen tan la vre. Ou wè moun sa yo si w fè eleksyon? Kòman yo ap fè eleksyon sa a? Kounye a lè yo fè eleksyon yo pral pèdi pouvwa yo, dayè pa gen youn la moun pral vote. Pa gen youn la ou wè nan pouvwa sa a ki pral retounen ki ka vin anyen ankò nan peyi a, nada. Enben, lefèke yo konnen yo pap janm anyen, ou panse moun sa yo pral travay pou lòt ekip vin monte pouvwa konsa? Se sèl yon revolisyon k ta dwe fèt la pou chase moun sa yo mete yon kote wi, pou machin pa frape yo wi. Alò panse moun sa yo, yo pral aksepte kite pouvwa dous yo, kite manmèl la pou al bay moun vin pran plas yo konsa? N ap gentan konnen. Pa kale je n, n ap gentan konnen. Kidonk, pwoblèm polis la li plis ke sa n ap gade la a. Se tèt la k pa bon. Chase Ariel Henry d'abord epi panse pou rès yo. Dayè polis yo nan larj la ap mande yo ap mande materyèl. Twazyèm manti Frantz Elbe bay. Ou lanse operasyon ak kisa ak zong ou? Ak zong ou? Lapolis gon sèl grenn cha ki plizoumwen kòrèk e depi sou lamòt li t achte wi. Eh ben ok mesye. Donk sispann bay pèp la manti. Bèl emosyon ke map pale avèk nou la. Pa ko bliye fini. E pa janm fè sanblan ke nou toujou aji nou menm e nou toujou di sa nou panse. Menm jan avèm, m fè menm pakou la avèw. Politisyen sa gen pwen kote ke li toujou fè sèl avèk tout politisyen. M toujou respekte tout politisyen e m pa janm jwenn yon visye ki derespekte yo paske yo fè sèl. Li enpòtan anpil pou nou met tèt nou ansanm pou nou bay repons, pou nou gade ki meyè fason. Fò n gade ki jan nou ka kole fòs nou ansanm pou n wè ki reyaksyon ke li ka bay. Li men son reyaksyon enstitisyonèl ki bay on fòs siperyè a fòs bandi yo. Chak grenn lage eksperyans pa li, gen konesans pa li. Nou chak grenn la gen fòs pa nou. Men si nou mete tèt nou ansanm, nou planifye, nou kab bay yon repons fòt e ki ap senbolik pou bandi konnen ke fòs legal la, pi gwo fòs la se nou menm. Donk ki sa fè ke mwen vin jwenn nou pou m di wo kòmandman fè yon blòk avèk nou nan kad yon repons